Mesye alèt alèt nèg vitelòm yo rive sou nou la yo menm gentan fè mò pou nou e nan François egzakteman. Gaspiye, pa gaspiye nou menm! Pa gaspiye, fè tout rezèv! Ret ak ou fè, ret ak ou fè! Ret ak ou fè! Bonjou, bonswa la famiy, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl. Emisyon la vwa ke vous adore ekoute. Merci d'être avec nous. Nap salye tout moun ki a l'étranger, sila yo ki an Haiti kap viv yon kalvè, surtout moun kap viv nan komin Petyonvil. Nap komanse par Tabar 70. Gen yon imaj ki vin jwenn nou, sa gen a wè ak yon pote boure ki fèt nan zòn Tabar 70, et voici pour vous. La ce sont les hommes de Vitelhomme ki yo menm pase a l'action. Pa bliye Taba la on bon pati nan komin sila ebyen li anba men mesye sa yo nèg Vitelhomme yo pske ekoute Bastion an se onivo Dorsel men gen anpil zòn ki anviwonnen komin Taba la an jeneral ebyen nèg sa yo yo bezwen gen kontwòl tout kote sa yo paske pa bliye kant chèf de gang lan l bezwen tabli on kalifa Ebyen fok li pran anpil teritwa se sa kap pase la pou mesye vitelom yo anpil kout bal ou wè koman bagay la tap pati la atravè video a donk sa vle di se tet chaje men pa ke sa paske neg yo vize anpil lot kote apre lamò Alex nan petion vil. Pa bliye, lanmò yon mal bourik, li fè zafè anpil mal chen. Konprann byen wi. Se le mal dan le mal, Alex mouri, anpil moun bat bravo lakontantman men gen anpil lòt gwoup de gang, rival, ki yo menm te bezwen fon pote boure e se, m ta kapab di, moman ideyal pou ke mesye sa yo menm yo pase a laksyon. Se sak fè w wè nan Petyonvil gen anpil zòn la nèg yo gentan fikse. Ekoute byen, m pral ba nou enfòmasyon konsènan pote boure ki te genyen nan anpil ti kote nan Petyonvil. Ne vous en faites pas si ou tande genyen bri telefòn paske se tanzantan gen mesaj ki ap rive jwenn nou. Nou te atè a, nou fon bak, nou kite lòt Arab ap kontwole pou nou pou kapab voye mesaj. Dabò! N ap kòmanse avèk vòys sa yo pou n di ke sitiyasyon an te vrèman difisil pou mesye ki te kanpe anfas nèg Vitelòm yo. Mesye alèt alèt! Nèg Vitelòm yo rive sou nou la a, yo menm gentan fè mò pou nou. E nan Franswa egzakteman. Ok, bagay la konplike, finalman yo fè mò pou nou. E tout moun nan lari la, n ap frape men nou konnen kijan tout bagay ye. Nèg yo rive sou nou, twa machin, lòt de ap bouche epi nèg yo ap frape. Nou poko gen repons la polis. Ditou ditou, sèl ekip sou plas la. Gaspiye! Pa gaspiye nou menm! Pa gaspiye! Fè tout rezèv! Ret ak ouvè! Ret ak ouvè! Ret ak ouvè! Mesye nèg yo pa janm ka jwenn ranfò non mesye nèg yo pa janm ka jwenn ranfò la non jiska prezan non mesye. Mezanmi lavi fini pa gen peyi anko kounyela m fek sot petion ville. Mezanmi bò legliz de Dye de metivye se la m mache men yo tire 3 polisye men tou le 3 polisye yo blayi atè a la kounya m fèk pase la avèk yo tire yon chofè kamyon ki konn pote bwason aktyèlman la genlè polisye yo k ap fè operasyon la e bal k ap pete men nèg yo gentan ale pase mwen te morèt moun lakay mwen rele m yo di m yo wè bakòp. Gang yo pase, gen 4 machin, nèg yo pran machin tou, epi gon pikòp ki plen bagay, nèg yo antre nan yon gwo kay nan zòn nan, nèg yo bote bagay, nèg yo antre nan biznis, yo pran byè, yo pran ginès, tout bagay. E sanble nèg yo pran bakòp polis la tou, pase 3 polisye atè a, nèg yo genlè tou pran zam nan men. Sa fè m mal men, pandan m sou moto a, m anvi kase tèt tounen. Men kòm yo te rele m yo di m nèg yo gentan pase desann yo fè pa gwo jan yo desann se sak fè m antre lakay mwen la men bagay la pa dous men gwòsè pòtray nèg yo men gwo nèg wi men m sezi men premye fwa m sezi konsa bon si vre nèg yo vle fè afwontman avèk nèg sa yo nan nèg yo se nan blende pou nèg yo mache se pa nan ti vit blanch bagay piko e zo reken vit blanch bagay ki pa blende. Ah monchè nèg yo mouri mal tou le 3 nèg yo bo legliz la nan kafou a atè a te gen 2 2 bakòp ki te moute bon m wè nèg yo gentan repase tounen ankò lè sa m te balanse morèt bon m wè nèg yo gentan tounen pandan m balanse morèt la nèg yo gentan tounen yo genlè yo vin pran yo genlè ekò a yo vin pran kounya la ki fè y ap tire la. Lapolis toujou mande ranfò la kesyon kon se poze eske ranfò yo toujou rive a tan bah wi paske nèg sa yo gen gwo bagay nan men yo ah wè. E lè nèg sa yo pral fè yon atak, yo gen bal yo yo tap sanble pandan 2 3 jou, e yo gen anpil nèg la ki ap goumen, ki pa pè kò yo paske yo di yo gen djab sou yo men pa bliye ou pran pren an eh pa gen paka mouri gen poko mouri eske nou konprann? E si w gade Alex, ou gade Arnel nan vilaj, ou gade anpil lòt nèg eh sa vle di genyen poko mouri men zafè paka mouri an pa gen sa ebyen nèg yo Anvayi e depi yè swa, yè aprè midi byen sur la zone de Metivye. Zone sa nèg yo pote boure ladann yo boule kay, m pa menm kwè nèg yo pa touye moun. Se sak fè m pral mete drone mwen anlè pou m kapab ba nou plis eksplikasyon sou pote boure ki fèt nan Metivye a. Erezman dan la matine di vandredi ebyen nèg yo deside yo fon ti kite zone sa pou kapab pèmèt ke moun yo respire. Eske yo pap tounen Letènèl? Sa se la grand kesyon m panse ke on moun dwe poze tèt ou. Gen yon Arab ki fè m konnen ke nan moman n ap pale la sitiyasyon an, alò nan moman n ap anrejistre emisyon sila, li retounen nan kalm li nan zòn Doko men bandi yo arive kidnape 2 pèsòn. Yon sèten de Nènè ensi koni, pwopriyetè. de yon kenkayri ak yon lòt pwopriyetè yon depo bwason gazez. Malfini desann, li pa jwenn poul lap pran pay kanmenm kèlkeswa sa nèg sa yo te jwenn sou chimen yo, yo tap pran. Ekoute alèt pou moun kap viv nan Petyonvil, pou moun kap viv nan plizyè zòn nan Petyonvil paske bagay la vrèman vrèman. Difisil pou moun ki anlè a la pa bliye m te di nou ke apre lanmò Alex, Alex se te an kèlke sòt yon alye pa rikòchè de G9. Si, pa enposib, on nèg ou genyen zanmitay avèk G9, aparaman si w nan yon zòn ou tonbe, ebyen nèg G-pèp ap fikse oubyen ap gen yon fiksasyon sou zòn sa menm lè yo poko pote boure sou li. Èske se sa ki ta rive la? Paske pa bliye. Nèg yo te bezwen an kèlke sòt mete anpil gwoup gang nan Petyonvil. E lè yo fin pran Petyonvil, y ap gen kontwòl mache a. E gon bagay pou nou konprann, gon biznès nan kestyon mache. Se sa k fè w wè anpil gwoup gang k ap batay nan peyi Dayiti se pou kapab pran kontwòl mache. Paske tande byen, èske n konnen nèg yo konn fè twa resèt nan mache yo? Nou konn sa? Yon premye bagay pou gran chèf, yon dezyèm bagay pou baz la, twazyèm nan pou ti sòlda grapyay yo. Osi senp ke sa. Gen nèg tou ki konn fè resèt li tou, sal jwenn nan, li bay 75 pousan ladann, li di a, krab la pat gra non chèf la. Se pou m di nou ke mache Petyonvil la se yon mache ki rantab. Imedyatman nèg yo ta pran mache sila, ebyen pral gen aktivite. Se sak fè w wè, nèg yo ap pote boure la, y ap wè kòman yo ta kapab vini la pou gen kontwòl Petyonvil. E se sak fè w wè depi aprè. Lanmò Alex, gen anpil strateji ki ap fèt la pa bò kote 2 gwoup ki konsidere tèt yo kòm gwoup rivo ebyen pou kapab vin pote boure nan Petyonvil pou genyen kontwòl anpil kote. Si w gen kontwòl Petyonvil, kidnaping nan l ap fasil, gen anpil bagay ki pral fasil. Lanmò Alex, anpil moun bat bravo, jan m te di l. Men, Sa fè afè anpil lòt mal bourik. Kontantman an li anpe patou. Lòt gwoup gang ki te anpe nan difikilte pou te kapab pote boure nan zòn sa, ebyen yo kapab vin jwenn yon aksè ki pi fasil. Nou prale nan Vilaj de Dye. Gen yon premyè voice nou te lage nan video nou sot lage la, ebyen nou pral eksplike w kontèks voice sila. Y a un certain Manno. Manno nan Vilaj de Dye. C'est un chef de gang. Men w konn sak fè w wè l pa parèt pwisan se paske la star se Izo. Men si pat gen Izo w tap wè gon veritable super star anba a ki se Manno. Manno ap fè anpil bagay men ekoute s'il ya egzaksyon parmi nèg vilaj yo ebyen Manno en a commis beaucoup. Men jounen jodi a la, Manno vle fè tèt li parèt kòm yon super star. Manno moute, pa konnen si se sou Instagram oubyen si se sou TikTok lap fè live. Arive a un certain moment, il y a des gens qui ont même intervenu nan live sila. Gen moun ki vini, se eske se pou chache respè oubyen pou fè Manno pale. Men gen lòt ki vini tou senpleman pou di Manno ekoute, ou son chef de gang, ou son nèg ki merite mouri. Epi diskisyon fèt. Ann tande kòman sa te ye. Mwen te la, ey sak te pase a m te la poukisa m pat viktim m pat youn nan moun yo tap bay ak yo pa fè sa monchè e bon moun yo t viktim lè evenman pase menn pil moun ki te nan pil moun ki te on pil medsen menn te gon pil medsen te gon pil medsen nan yon lopital lè w pral pran channmas la menn bay m bliye non lopital bay moun ki tap aprann menn lè evenman pase l pa bon pou nou menn. Yon mal pote nan gou bondye te met pou yo. Bondye mechan men wap mouri kanmenm bòs. Pa voun non kenbe peyi a ap bay kaka zam ap fè kaka nan figi moun nan. Humm yeah. Bon mwen map mande nou poukisa nou pa dakò ba yon peyi an bay peyi an yon chans paske nou fèm kite peyi a nou gaspiye rèv mwen chak jou. Ki rèv ou? Ki rèv ou? Ou nan yon pi bon peyi. Si w gen yon rèv, l ap tou reyalize. Ou nan yon pi bon peyi, men ou te gen rèv pou w vin piye peyi a menm jan ak tout lòt yo. Sa yo laba ase menm. A, fòkè, fòkè, voye tèt ou ale, voye tèt ou ale. Voye tèt ou ale. Depi m konvenk ou, voye tèt ou ale. Ou nan yon peyi pou rèv ou reyalize. Tout sa k nan tèt ou a la, sa k pi enpòtan, se sa ki nan sèvo w. Depi moun nan pat pran viw. Manno banm di yon bagay ou pa konnen, banm di yon bagay ou pa konnen, lè w pa nan peyi w, lè w pa fèt nan yon peyi menm, menm lè w te gen rèv, rèv ou se nan peyi natal ou ka reyalize nenpòt sa l te ye. Non monchè e pa vre monchè, e pa vre. Yon peyi, yon peyi pa menm sou devlope menm. Non. Yon peyi pa menm sou devlope ou gen rèv de e lè w vle reyalize. Manno m pral di yon bagay, Paul, wè kote m ye a mafya. Nan ki ane wal nan peyi ou ye? 2019. 2019 sa vle di ou gentan pou nan ki zòn ou te rete? M te rete laplèn nan zòn bò chen an. 2019 zòn sa yo nòmal li pat gon fòk pou te pati o kontrè t ye nan zòn. Mesye ban nou yon pawòl. Ban nou yon pawòl. Ayiti. Ou pa pati pou ensekirite non men. Pase zòn sa yo pa gaye. Pa gade twò lontan, wè jan m di nou. M te lekòl kanado baz. M te lekòl kanado m te nan m tap m tap pran fòmasyon pou mekanik endistriyèl m pa menm fini menm akoz de nou m lekòl la m. Se akoz de nou w tap fini si w vle w rive yon kote w ka fini menm pa gon kote w ye menm ou pa ka devni rèv ou menm. Poukisa se blan kap vin fè milyon nan peyi nou menm. Bon nou menm nou gen yon bann bagay nan tèt nou pa. Poko pa konvenk mwen poko gen pawòl pou konvenk mwen granmoun nou poko ka pale ou pa konn pale pou mte diw lò di rèv nou yon bagay sa di la ou pa di anyen non men yon peyi pandanm viktim ladan ou viktim ladan. Ayiti se yon peyi ki tèlman dwòl. Dayè, Ariel son, Ariel se pi gwo chèf gang ki gen nan peyi. Non pa pale de Ariel non pa pale de moun sa yo pa nan politik se nèg a zam yo nèg ki nèg nèg nèg manman yo leve nan lamas manman yo pat ka ba yo manje a ki kanpe rebèl yo menm pou yo viv pou manman pou yo ka bay pitit yo manje kounya se yo pran pou pi gwo chimè pandan pil nèg ou yo bò kote yo Tout an wè yo sendomeng nan machin ofisyèl bò kote. Non tande, tande, ou konn pousa map di sa? Ou gen preske 14 mil polisye. Konbyen gang ki genyen? Kont sa nou pa al rezoud yon jou la a? Polisye te fonde anvan gang. Si se, si se rnddh pou nou elimine, fout elimine rnddh epi mache. Yo mwen pap baw manti menm, mwen pap tounen ankò menm. M tou reziye m retire nèt. Paske m konnen tounen m tounen nou ka pran m bay. Mwen se kòb 14 vil polisye e li k mache pran kaka sa yo konbyen nou ye yow ki zam nou gen nan men nou vre nou pa bezwen touye nou bann vòlè bann chawony bann chawony san gen plis ke 14 vil moun ki rayi nou ki pa polisye bann chawony bann vye kaka vye gang vye gang on vye gang kenbe pil polisye touye polisye. Mesye banm ti de mo serye menn. Banm ti de mo mesye. Mesye dam konn ti pale mesye. Nap pale lontan la evo nap voye monte banm ti de mo. Yo ban nou respè wi big man sa kap fè. Se konsa e nou pa konprann nou just pa konprann reyalite. Nou pa konprann reyalite nèg la nap voye kaka. Nap pale. Esi nou konn reyalite nèg la. Manno ap mache touye moun wap wè. Manno. Manno yo di e nèg okay ou ye men nèg okay ou ye vre big man. Vòlè. Vye chen Wi sal. nèg okay. Nèg okay ok. Sèl mwen Manno mwen antan ke jèn mwen menm renmen Canada la chen yo an pa yo vle di. kitem pale sou menn kitem pale Mpap Manno vale antan non map kite w la wap ap fè. antan ke jèn Manno antan ke jèn parèy ou menn son jèn ou ye tou menn. Vòlè. Yeah. Vye Lè wap chen gade jan peyi a sal. prale la menn eske nan tèt paw ou pa panse yon jou n ka gen solisyon. Ou sot fè djòl ou fè bòkyè big man. Fè lojik zo. Ok poukisa nou pa chache yon reyalite yon fason paske menm sa m bezwen konnen paske se yon jèn mwen ye tou m ka konprann sitiyasyon Ayiti pa bon ou konprann paske Bon ki jan misye ap viv sendomeng men ki jan m ap viv mwen menm ou wè men mesye fon ti retire kò nou fon ti retire kò nou. Ou vè m wi pou sa misye ap goumen an m gen l deja. Som 150 ou rat menn. Misye gon nèg ki pa goumen menm li gen l deja. Lajan kidnaping. Ou tande tizè pou sa ap goumen an m gen l deja. Evè jènèjan. Epi sou ap soti ba ou konprann. Pou sa ap goumen an m gen l deja tande. Pou sa ap goumen an m gen l deja tande menn. Pou sa ap goumen an m gen l deja. Travay toujou tande granmoun. M pap chita sou polaris lan non granmoun. Pral chita sou yon lòt moun. Non m pap jwe a misye non map moutre misye li menm kijan map viv mwen bann kriminèl ak gang lan. Ebyen yo tou arete l. Gon video, m pa vle lage video sila paske yo telman ap boskile jenn gason sila, yo bay misye yon menòt epi yo pase yon men pa anba ponyèt misye epi yo mete men dèkou misye, sa vle di yo bay misye yon kle kou a tout minòt la, sa vle di misye pa ka fè anyen. M pa konnen moun ki te fèt sou epòk lame, te gon seri de djak yo te konn bay, yo fouye 2 men w nan foukou epi yo mare w epi yo teke w. Tèk! Epi dèyè ou vin jwenn nèg yo la epi yap jere ou donk e sitwayen sa a m poko ka di son bandi paske li poko pase devan lajistis pou yo poze l kesyon pou li plede koupab ou non men si l di wi li son chèf de gang li kowopere avèk lapolis li di li nan baz vitelòm ok misye fè pati gang vitelòm nan an nou swiv kòman sa te paske li te pase ozave. Nou salye popilasyon Nipwaz la an jeneral e laprès an patikilye. Jodi an ki se 20 janvye 2023, n ap prezante nou Clovens Jean Jacques ki genyen 29 an e misye soti nan zòn Pènye. Misye fè pati de gang E Vitelòm. Ok. Sa vle di ke e nou te pale de li, men se lè kounye la nou prezante a la près e a popilasyon endividi sa a ki vini nan e Miragwàn kote ke nòmalman nou deja pale tout moun ke otomatikman ou soti. Nan kèlkeswa kote ou soti, nan kèlkeswa departeman an, depi ou vini Miragwàn, ou se bandi, ou pap ka rete, y ap fè tout swivi jidisyè ansanm avèk ou. E nou prezante a laprès e endividi sa a ki se Clovens Jean Jacques. Kiyès ou ye ou menm? Mwen menm, mwen se Clovens Jean Jacques. M te lekòl Jan 23, m fè tout primè m Jan 23, m kite Jan 23, m al lekòl CFC. Le pènye ensekirite fèm kite kounya ale vin viv nan kapital lan m te wè son on gachi paske e toujou menm bagay lan map kouri kite zòn m vin abite miragwàn miragwàn nan se paske m gen rezidans mwen kan kou kounya la akoz de Biden ki vini a pwogram nan m te vin fè sètifika de bòn vye mès mwen. Pou m fè aplikasyon. De aplikasyon an, bon, men kote l mete m. M pa konn anyen. Jiska prezan, echèk la ban m yon ti kredi m nan gang kite lòk. Telefòn mwen la, m pa konnen si nou jwenn kontak, nou verifye. M panse m pa menm gon zanmi m ki gang. M pa gon zanmi m, omwen m te ka di ki chèf ki te konn kenbe zam, omwen yo te konn wè m pami yo, yo te an sivil. Menm yon kontravensyon m poko pran nan vi pa m. Menm lisans mwen yo poko, lapolis poko sezi. M pa konn anyen nan sa yo vle akize m nan. Ou konn tande pale de Vitelòm? Wi, ki moun ki pa konn tande pale de Vitelòm? Ki sa yo di w misye ye menm? Misye son chèf gang, anòmalman e Vitelòm ki fè m kouri pènye a tout gang li. Eske ou te nan pwoksimite ou te rete nan pwoksimite avèk Vitelòm? Non, m pa t rete nan pwoksimite avèk Vitelòm, men kòm mwen te abite Pènye, petèt m te ka nan mitan yon bann moun ki pa t sa, e sa k fè m te kite zòn nan Ki pou ke m pa t distans, ki distans lakay ou nan Pènye avèk Vitelòm te ye? M pa konn kay vitelòm donk m pa ka di w ki distans kay mwen ak kay vitelòm te ye. M pa, m pa, vitelòm pa rete nan anviwon m menm. Ou sot pale talè ou di ou vini Miragwàn pou vin fè yon atestasyon. M pa vin Miragwàn pou m fè atestasyon non, m vin viv Miragwàn. Depi kilè w ap viv Miragwàn? M ap viv Miragwàn depi an jen. An jen. Kibò, kibò ou te rete? M te rete Pènye, Pènye. Pandan m Miragwàn nan, m abite Lapas. Anpil moun Lapas di yo pa nan mò, èske e vre? Anpil moun di yo pa janm wè m. Bon, m pa kwè sa non. Fò moun yo ta devan m pou m wè ki moun ki di yo pa konnen m nan. Pifò moun konnen m. Dayè kat mwen make lye dnesans mwen Miragwàn. Ayiti m fèt Miragwàn. Ou vin Miragwàn oubyen ou gen fanmi Miragwàn? M gen fanmi, m fèt Miragwàn, m fèt menm, lye de nesans mwen Miragwàn. M fèt Miragwàn, gran pè m la, tout fanmi m bò isit lan, matant mwen, plen moun bò isit lan. Ou menm avèk kiyès ki tap viv nan kay? M ap viv a manman m ti sè m. Men, nan tout sa w sot di yo la, kilès ou panse ki gon ti kras mansonj ladan ki pa gen twòp verite? Bon, e pa e Bondye avè m ki konnen avèk ou, men menm tout sa m konnen m ap pale la e verite m pa gen anyen pou m kache. Exode ap mande pou yo la jistis ta fè pou yo. Sa pou la jistis ta fè pou mwen. Madam, la jistis gen tan sal tout repitasyon m, tout dinyite m. Imajine w m ap mache nan lari tout moun ap gade m kòm kriminèl. Sa e sa w ap di m la? M pa wè la jistis ka fè anyen pou mwen. Menm si m lage, m toujou tache. Menm si m pa mal, m ap toujou santi m tache. Paske m pa gang mezanmi. M pa gang, m pa konn anyen nan koze gang nan ap mete m nan non. Ou konn dcpj? Premye fwa m vini avèk, premye fwa m te vini nan dcpj malgre m gen yon papye, se ti sè m yo te vyole. Mali, dcpj Pòtoprens. Apre sa, m poko janm antre kote konsa. M antre isit lan e pou papye sètifika de bòn vye mès lan. Ou pa t okouran w te gen avi de rechèch? M pa t janm gen avi de rechèch. Bon, m gen avi de rechèch, m ap viv depi jen, Miragwàn. Se mwen ki vin fè yon papye epi mèni yo tou kenbe m, akize m. Ou pa janm pase devan komisarya Miragwàn depi lè sa? Non, m pa janm pase devan komisarya Miragwàn. M pa gen okenn kazye jidisyè. Sa k fè w pa pase devan komisarya? Paske m pa janm nan move zafè pou m nan komisarya, mesye. E kounya, kisa ou panse de arestasyon w? La polis te gen foto ou kòm ou paske. Bon pou kounya la m ka konn m gon ide de poukisa yo arete m pase yè m te yo te minote m yo pat janm di m poukisa yo te di m se pou ankèt bon kounya la se petèt yo ban m yon motif akiza poukisa yo akize m nan donk m pa konn anyen nan sa akizasyon yo ban m lan m pa gang donk m panse tout done yo la tout bagay la pou yo verifye. Eske ou panse se yon abi e lapolis fè w? Ohh nòmalman yon abi chèf la fè abi dòmi nan prizon yon jèn gason kap kouri pou ensekirite nan peyi m epi menm chèf sa yo pran m y arete m yo enkasere m pandan map kouri pou ensekirite kilès ki ou pandan ke ou pale de abi. Men eske ou panse la polis nip ta pran nèg selman wè ou valè moun ki konn vin lavaj al arete yo. Bon jiska prezan la polis ka ap fè travay li m ka konprann men travay lan fèt nan yon dimansyon kote ke si w pa gen anyen pou pwouve m de sa m fè w ki mal mezanmi e jis di ou di m nan gang vitelòm fò ta gen yon gang an mwen. ki di yon bagay apwopo de mwen, oswa m gen yon zanmi m, oswa nou gen yon bagay ki trè eksplisit, ki konvenkan, ki te wè m nan yon bagay, bon m pa ka annik, m pot tèt mwen, bon m konnen m bandi epi m vin nan DCPJ m vin fè papye sètifika de bòn vye mès. Ou gen telefòn? Wi m gen telefòn wi, telefòn mwen nan men chèf yo wi. Écoutez, on va revenir un peu plus tard pou nou kapab pote lòt enfòmasyon ba ou paske jodi a la fòn di ke genyen anpil enfòmasyon atè a la men dabò si n fè yon rapèl Petyonvil an danje paske lèzòm de Vitelòm vle anvayi e yo kòmanse anvayi sitou yo fon pase nan zòn Metivye a zòn sa a m ta kapab di se twal kay li ye pou yo paske tanzantan yo fon pase Metivye Gwojan Bwa lendi, tout sa ap tènye bon zòn yo menm. Paske nèg yo gen kontwòl, nèg yo bezwen gen kontwòl anpil kote anlè a la pou kapab pran Petyonvil. Pou fasilite, ki sa? Anpil ekzaksyon. E pi nou wè anpil lòt dosye ke nou te pale. Donk, nan pwochen emisyon an, n ap gen pou nou pale de ti makak tou k ap frape anlè a. Paske nèg yo deja pase a l'atak. Eske se yon atak kòdone pa bò kote anpil blòdè, anpil nèg ki yo menm ap kontwole lòt katye pou kapab. Simen la twoublay pou bay la polis travay pou l fè paske lè la polis fikse sou petyon vil ti makak li menm anlè a la la polis oblije fon kout pye pou ti makak epi talè w tande kwadèboukè fon frape tèt chaje la fami antouka mèsi la fami kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke ou apresye le travay epi apre kes kon di a la pwochèn.